Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Ben ekoute hier soir, il y a eu de photos que yo voyez pour moi. Alors sur cette photo, on peut voir deux individus qui ont même couché à tête ben dans Ben la photo c'est ça explique qui ça Eh bien ça explique en quelque sorte que et la PA li kapab sape a tou moman o nivo de ti bwa e gran ravin paske nou sonje ke e pandan semèn pase a la te gen inisyativ de notab de twazyèm sikonskripsyon an pou kapab pèmèt ke lapè retounen o nivo de zòn si la men ekoute apre tou se zefò m panse ke sa kapab rive yon bon maten e ke lapè a li sape. Men rezon ki fè lapè a sou wout ti kraze o nivo de matisan sa genyen yon ti tan sa fè preske 16 è yon polisye o nivo de savann pistach e misye sot wè 2 mesye nan gran ravin ap pase byen le fo fè kwè ke il a tire e nan moman sa ebyen fòn di ke ti lapli li menm li nan rankont avèk lekip asansè team asansè paske nèg yo vle kòmanse atake ankò. Donk sètadi, e bay yon replik a Kris la nan zòn sila. Ben pwoblèm, 2 endividi tiye. Alò la kestyon kon se poz eske polisye a te konnen ke mesye sa yo yo fè pati de gwoup gran ravin. Donk sa se la kestyon. Men sa ki sèten se ke E lapè a li sou wout sape paske 2 mesye sa yo ki tonbe si les hommes de grand ravine ont deside justement pour dire que yo pral vanje ebyen nou ta kapab di se pwoblèm ankò yn fwa e nou konnen a chak fwa jan de pwoblèm sa yo rive ebyen konsekans lan se pou moun ki ap frekante zòn nan sètadi zòn martisan pou kapab ale nan zòn kafou eske se yon eksprè Eske se yon gaf? Eske nèg yo ap rive antann yo pou kapab rezoud pwoblèm sila a? Men se grav. Bon, antouka, 2 zòm, moi je les connais pas, e gen youn ki avèk yon mayo sou li epi yon bout chòt, gen youn ki avèk yon pantalon epi yon chemizèt. Ben, quand la personne m'a envoyé la photo, ben je me suis dit, waw! Eske sa se pa yon acte ki kapab pèmèt ke, ebyen, eh Gen anpil konsekans aprè. Si pa egzanp genyen 2 moun ki byen, yo vin enmi, yo byen ankò, bon sa kapab rive a tou moman ke gen yon bagay ki mal pase. Men ekoute, je vè vou rakonte yn petit choz konsènan Ti Lapli. Dènyeman m tap tande yon vòys yon sòlda Ti Lapli ki di ke Ti Lapli se youn nan moun kòmsi ki pran fòm ou ba li. Pa ekzanpl, quand on a deside de vèse likid sa a nan yon vaz, ebyen ekoute, l ap pran fòm vaz la. Dans une tasse, la même chose. Kèlkeswa nan resipyan ou mete li an, l ap pran fòm resipyan. Ebyen vwala, se pou vous dire que quand Christ la veut faire la paix, ebyen les hommes de grands ravines ki gen nan tèt li Ti Lapli, ebyen yo prè pou kapab aksepte sese l feu a. Men s'ils ont décidé de saper la paix, Ebyen se konsa. Pa egzanp, dènyeman ou t ap tande Voice Ti Lapli ki li menm ap kritike dirijan yo ki di ke ben sa va mal depi la nuit dè tan. Jounen jodi a la m panse ke fòk gen yon veritab fizyonman, fòk gen solidarite, fòk genyen sa n ta kapab rele yon. depasman de chak pèsòn dan se peyi an kòmansan par lè bandi, lè zòm politik, lè jan di sektè prive e pi anfen lè relijye, lè jan de la sosyete sivil pou dir ke ben se peyi la il a trò soufè donk se le tan pou kapab fè l avanse. Donk a chak fwa ti lapli pran la pawòl on a tandans a ekoute kèlken ki prèch. Bon, gen anpil moun ki toujou felisite li nan sans sa. Men, sa ki pase la a, m ta kapab di, bon, mwen menm m swete pou ke kapab gen lapè. M swete ke nèg yo rive antann yo, men, e, je me pose une question. Pa ekzanple, kan se janr de choz ariv, se yon eleman ki kapab konstitye yon obstakl a la perenizasyon de sète pè dont on espère, dont on rêve et dont on souhaite. Gon lòt pwoblèm ankò. Sa kapab konstitye yon obstacle. Chrisla a un frère, je crois que son nom se Drol. Donk, depi sou non an, ou estime ke se kelken ki n'accepte pas n'importe quelle chose. Ben, Drol, se deja kokas, biza, tout sa. Men, ekoute, misye toujou ap pale Chrisla pour dire que ou twò fleksib anvè mesye sa yo. A 90 pousan, lapè a gen dwa pa kapab kenbe paske Dròl se kelken ki li menm pa vle danse kole avèk mesye Gran Ravin yo, ikonpri alye yo ki yo menm nan Vilaj de Dye. Si, pa enposib, Dròl ta vin pran tèt Ti Bwa, ebyen m ta kapab di lagè sa a l ap vini yon gè okotidyen paske Dròl li menm li toujou ap di Krisla, ben, pote boure, pote boure nèt. Lè w se bandi, ou se bandi nèt. Pa gen anyen ki kapab fè w fè bak. Menm lè w ap eseye pran lòt etikèt mete sou do w, ben sorry, ou se deja bandi. Ebyen se sa, m ta kapab di ki kapab pase. Men malgre tou, bon, gen yon ti lapè. Men, sa k vin pase la a, polisye sa a, èske se pa erè li touye 2 sòlda sa yo? Bon, sa se kesyon anpil moun ap poze. Gen yon mesye k rele Titeryòs. On l konè byen. Ebyen. Deja gen rankont ki fèt ant Ti Lapli avèk baz sa vle di Team Asansè pou kapab wè kisa yo k ap fè. Men ekoute jiske la Ti Lapli pa vle gè. Ti Lapli pa vle riposte men l swete ke gen eksplikasyon ki bay. Men ekoute si Ti Lapli pa vle gen yon lòt moun ki li menm vle antre nan lojik sila. Son non se Titeryòs, nou konnen Titeryòs, maten, midi, swa, li ap fè videyo voye bay mesye nan ti bwa. Dayè nan dènye videyo ke l te fè, l te adrese l direkteman ak Krisla pou di, ben, sa fè lontan l pa touye de twa moun, donk Krisla, ekoute, je si prè, eske ou pa prè la pou kapab mete pye w atè a? Bon, brèf, ekoute, si gen lapè, m panse, sa pa twò fè plezi ak mesye M30 la, paske nou wè ke nèg M30 la li menm, Li di ke tout rèv li ebyen se kanpe goumen maten midi swa. Bon antouka se ke e moun ki yo menm ap frekante twazyèm nan pa fin twò aksepte. M pral kite nou avèk yon yon mizik. Mizik sa m pa konnen si l fèt lontan, si l fèt kounya. Men se yon mizik ki fèt e avèk sèten artist eske je peux dire des hommes armés egalman ki atravè mizik sila pwofite lanse sa n ta kapab rele yon pik, adrese la grand polemik avèk ekip rival la, jisteman pou dir ke ebyen yo menm, si yo manyen moun pou yo, y ap antre nan lòt katye pa yo, y ap fè anpil viktim kout sa a. Ebyen nap vini anpe pli ta jisteman pou n kapab vini avèk yon ti enfòmasyon sou site a pou nou paske sa fè anbay kon apa antandu de zenfo konsènan site solèy ebyen nou menm nap vini avèk yon ti emisyon anpe pli ta men. Kiyès palmantè ki te make lejislati pa l la? Kiyès ki te pi egzekrab? Èske mesyedam sa yo te wè enterè pèp tout bon vre? Nou pa fout vo anyen pou paket vye depite vye senate nou ye. Ah ki nèg yo ki gafè yo non men nèg yo gafè gwo kòb yo apre ki nèg yo gafè gwo kòb yo. Poukisa palman tounen yon lye biznis? Poukisa lè pral gen eleksyon pou renouvle biwo kandida yo toujou depanse anpil lajan? San nou pa bliye anpil seyans kote palmantè konn pafwa anvi mete men